Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout e ok? Ben, se parti! Alò fòn di ke genyen yon sitiyasyon ki t ap devlope yè aprè midi jiske ta dan la sware o nivo de la kwa dè bouke. Sitiyasyon sa te enkyete anpil moun o pwen ke genyen anpil moun ki yo menm pa rive antre lakay yo, yo oblije al domi kay yon moun ki nan zòn kote sitiyasyon sa a te pran yo a. M ta kapab di te gen yon batay o nivo Kwadèboukè a, men yon sitiyasyon tansyon nan plizyè zòn e ki konsènen plizyè baz. 400 Mawozo, Chè Mechan, Lapolis, gen 2 lòt baz ankò. M pral ba nou detay. Samdi 15 janvye 2022 an, Kwadèboukè pral viv Yon aprè midi ak yon sware tansyon. Kisa dosye sa ye? Gen yon patnè ki rele Rejinal. Rejinal pèdi lavi l. Rejinal mouri, men misye te rete Kafou Marasa. Rejinald gen yon gran frè li ki rele Ti Bèna. Men nèg sa yo, yo se nan blòk Galaxy nan Marasa 22. Nan sware jedi an, tande byen wi nèg yo fè baz yo la, nan sware jedi an genyen nèg site Doudoun, bon aparaman ta kapab genyen yon sòt de fizyon antre nèg site Doudoun yo avèk 400 mawozo. Mwen je sipoz paske se yon batay kote ke les enemi de tel kan ebyen y ap chache zanmi enemi ki an fas la. Se kòm si m ta kapab di w a kòm misye pa byen avè w mwen m byen avèk li paske m pa byen avè w tou pou nou kapab konbat. Men ou pral konprann ke se yon batay 2 kont 2. Tande byen. Reginald mouri. Nèg yo vin dèyè Ti Bernard. Ti Bernard dedouble. Ti Bernard ale. Mwen wè nou konn sa k rele dedouble a. Misye gen ti bagay li sou li, l ale. Jou pa l la potko rive. Men il se trouve ke nèg yo se de frè wi daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen. Yo touye Reginald. Donk se sa ki li menm a la baz tout lòbèy sa yo o nivo de kafou marasa anpil lòt kote rejinal mouri nèg yo te vin dè ti bèna e lapolis li menm li pote boure an retou lapolis vin antre nan batay la tou men eske lapolis vini l ap voye bal sou de kan Lapolis petèt vini nan yon lide, paske nou konnen Kwadèboukè a bay anpil pwoblèm, ebyen pou kapab jere kesyon Kwadèboukè a. Ti Bèna la daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, li ta, tande byen wi, li ta yon alye chen mechan. Si Ti Bèna se alye chen mechan, nèg yo te nan yon zòn, yo vle mete nèg yo deyò, e nèg yo bezwen retounen nan zòn kote yo te ye a. Baz Galaxy, Eske nou konprann jan bagay la ye la? Ti Bèna bezwen tounen, lè Rejinal tonbe a, donk pa bliye depi n pale de yon mò aparaman nou konn souvan gen foto l, on a la photo de Regi, nou gen foto lè l te vivan e lè l mouri a tou. Ebyen, nèg sa yo, yo vin pote boure. Kounye a vin gen yon batay k ap fèt prèske an kat gwoup. Nèg Site Doudoun yo k ap Goumen, nèg baz galaksi yo avèk ti Bernard li menm ki sèmante fòl repran zòn nan, epi lapolis on kote 400 mawozo on lòt kote. Eske nou konprann kounya la sitiyasyon an vin on ti jan katastwofik nan zòn nan? Bal ap tire, kawoutchou Nèg yo mete dife nan kawotchou. Sitiyasyon tansyon o nivo de zòn sila. Donk, an rezime, sa k te gen nan blòk Kafou Marasa a, se yon baz, tande byen wi, baz Galaksi, nèg Site Doudoun yo debake, jedi, yo vin dèyè chèf baz sa ki se Ti Bèna, ki se yon alye, ki ta yon alye Chen mechan, misye gentan dedouble, yo pa jwenn li, e se frè l la, li menm ki tonbe. Donk se sa k fè tout lòbèy sa yo te eklate yè o nivo de marasa. Bon! M pral antre nan lòt koze. Dosye sa, li bay anpil kè kase jiska prezan. Tande byen, yè dan laprèmidi, Bagay la te vrèman myèl, kote ke anpil moun bloke nan zòn Santo, Duval, Kota ak zòn ki anviwonnen l yo tou, gen zòn Micho a tou. Moun yo pa t kapab antre lakay yo apre yon jounen deyò apre travay. Afwontman ant lapolis avèk mesye 400 mawozo, sa ki ta lakòz yon panik total sou wout nasyonal nimewo 8 la. Soti bò pakè euh pase kota rive micho bò ponp bèto a. Zòn sa yo te vrèman enpratikab e se sa ki lakòz dan lasware gen moun se kay yon zanmi yo ale paske bagay la te vrèman vrèman difisil. Dèfwa lè sitiyasyon sa pran moun yo nan lari konsa, si yo konnen yon moun kote yo ye an, se byen, men dèfwa, yo menm konn al mande dòmi kay enkoni. Donk, sitiyasyon sa kapab pwovoke yon lòt sitiyasyon. Eske nou konprann? Yè, il y a un message que j'ai reçu à 22 zè 49, disant que nan moman sa a, nan lè sa a te toujou genyen gwo detonasyon onivo de komin nan. Donk se pou n di ke bagay la te vreman difisil o nivo de zòn pontaba rive marasa toujou sou kwa de bouke. Ebyen nèg yo ap batay pou teritwa yon kote epi batay ant mesye 400 mawozo avèk euh, lapolis. Bon, batay sa son batay myèl, batay sa poko ap fini. Men gen yon vòys ki ap sikile sou rezo sosyo, vòys ki di ke yo ta kidnape yon machin. La personne qui a envoyé la voice note sur les réseaux sociaux, li di konsa, bus dwàn Malpas la ki gen anpil anplwaye ladan yo, donk aparaman yo ta sanse kidnape bus sila a, les hommes de 400 Mawozo, men m wè enfòmasyon sa li manke pwopaje aparaman, eske se vre? Nou pral eseye gade pou n wè si enfòmasyon sa a li menm li se vre nou pwofite mete l o kondisyonèl. E se sa k fè w wè mesye te gen CK Jean Boyd ki te sou plas, yo pete bal ansanm avèk nèg yo e yo te rive nan yon moman kote ke pou yo mande yon ranfò. An n tande vòys sa non. Se evidan. Mezanmi nap mande konkou tout moun Moun ki gen polisye bò kote ou, moun ki ka fè ede nou pase enfòmasyon ede nou pase li Bis dwàn Malpas la ki gen anplwaye dwanye yo ladann nan depi a 5 è bandi 4 chan mawozo kenbe bis la mete bis la an otaj nan zòn Dival Roche. Yo te gen 4, 5 bòy ansanm avèk yo k ap replike avèk bandi yo e jiska mentnan ranfò poko janm ka rive pou delivre kamarad yo, pou delivre kòlèg yo anba men bandi 400 mawozo yo. Nou mande konkou, nou mande konkou tout moun, tout moun, lapolis, lame, CIMOY, nou tout moun, tout sa jan yo di yo rele a, pou al pote konkou anlè a pou ede kamarad yo jwenn lavi sov. Mezanmi yè dan laprè midi genyen yon gwo aksidan ki fèt nan blòk Miragwàn. Nan wout pou monte nan fò reflechi nan Miragwàn nan depatman Nip. Yon machin plak TP 27 277 ki tap transpòte anviwon yon ventèn misyonè pou ale Pemèl, ebyen, se nan moman sa a aksidan sa a fèt. Yo fin fè yon vèy de nwi, epi se te dan lasware di vandredi, epi nan samdi yo fin fè jèn, epi yo moute nan machin lan, pandan yo rive nan Fò Reflechi, li sòti nan mòn nan ak moun yo, epi li al rebondi nan yon poto elektrik. Sa ta lakòz anviwon 6 moun pèdi lavi yo nan kad aksidan sila a, san konte lòt moun yo mennen ale lopital an urjans pou kapab al Vè di fè depi kòmanse la Depi anlè a kote video a kòmanse a Bon nap fini avèk video sa mesye Yon towo mwen yo mare Epi popilasyon ap bat misye Men enfòmasyon ta fè kwè ke Misye sòti pòtoprens Misye rele lafontan kavens 24 an ki sòti Pòtoprens, li jwenn arestasyon li nan komin Wanament ak yon wouzi pandan l t al fè yon brakaj nan yon mezon transfè ki rele Konfesyon Kominikasyon Sèvis ki twouve li nan Ri Libète, zòn Bagaya. Daprè enfòmasyon li bay, se pandan l te ale kay yon zanmi l nan Vilaj de Dye ki rele Luckson alyas Ti chawony, ekskize ma lekspresyon, li vòlè zam nan san zanmi an pa konnen pandan l presize pou l di se pa premye biznis li rantre ladan nan komin nan. N ap raple, se kèk manm nan popilasyon Wanament lan ki mete lapat sou jenn gason sa epi mennen l nan tribinal de pè an pou lapolis te vin pran l. Se aprè plizyè èdtan yo te jwenn yon jij de pè pou te vin fè konsta yo. Jenn gason sa pase move moman anba men kèk sitwayen ki te move pi mal pase moun ki manje gèp panyòl avan menm lapolis te vin resevwa l. Fòk nou di tou plizyè biznis nan komin nan viktim nan dènye moman sa yo sitou lè n konsidere fè nwa ki blayi kò l nan vil la depi nan kòmansman mwa janvye 2022. Sè la videyo, genyen yon sitwayen k ap mare misye, genyen k ap poze l kesyon, genyen k ap souflete l. Se dur! Lè nou antre nan lojik sa yo, yo toujou blaze nou. Sa ka rive petèt ke apre kelke mwa ou kapab relache zanmi m. Men ekoute 16 imaj, y ap rete, y ap pale pou ou. Videyo a kote yo t ap souflete w. L ap pale pou w, s on ti jèn gason. Aparaman ou gen yon vizaj inosan. Men ekoute, ou antre nan lojik la. Fè move bagay. Dèfwa, li ta toujou evidan nan vi an lè n pral fè yon move bagay, depi n poko ankre twòp nan lojik mòtifè la, reflechi. Di, sa m pral fè a dinyite m. Paske, imedyatman ou fè yon bagay ki pa sa yon fwa, menm ou menm, remete dignite w an kestyon. Donk, jounen jodi a la, di tèt ou ke gon seri de fi ki yo menm respekte tèt yo, yo pap an afè avè w. Le mye, se eseye antre nan ou menm, konprann ke mizè la li di, se vre, men di tèt ou ke gen anpil jèn kap soufri, ki goumen ak dignite yo. Gen anpil jèn ki pa vle fè yon seri de bagay, ki petèt vle pran yon lòt oryantasyon pou kapab reyisi lavi yo de preferans. Donk, yo arete w, ou sòti byen lwen, ou ale byen lwen, epi, men sa ki pase. M toujou ap disyade nou de tout ide, ni pou ta manyen zam, E pwi pou nou fè yon seri de bagay ki pa sa nan sosyete a paske se di wi pou wè yon nèg ki konn ap vòlè, yon nèg ki konn ap fè sa k pa sa, premye kalòt la papa a, e li k ba ou l. Donk se pou konprann ke li toujou evidan pou viv, pou respekte prensip lavi.